Medam mesye bonjou bonswa kòman nou ye inyon 109 ki rive lakay nou nou pral fè rezime aktyalite jounen an pou ou ki nouvè ki ap domine mond lan etazini li menm li mete yon anbago sou gaz ris la pou yo pa achte gaz avèk chabon e avèk petwòl nan peyi larisi e lòt pwen kap domine aktyalite a nou konnen jodi 8 mas la se jounen entènasyonal de dwa de fanm. Mezanmi tout fanm yo leve kanpe pou yo fete pou jou sa a e yo di lè yon fanm di non se non li ye tonton pa bezwen fòse pa fè fòsing sinon se ou menm kap wèl lan lòt nouvèl nou genyen ankò pou nou konnen e jounen entènasyonal dwa de fanm nan gen anpil fanm nou konnen e nan ki ap domine ki ap dirije le mond Nou konnen gen anpil medam si lè nap pran pre kounya la aktyèlman e president e konsèy ewopeyen an e nou gen ankò e madam chanselyè la ki te domine e ewop anpil madam e mèkèl ki se yon almand e nou konnen medam sa yo trè pwisan lè yap pale avèk nèg yo nèg yo prèske pise sou yo nan sans Se sa yo ta fè konnen. Medam sa yo, yo trè enfliyan nan lemond e gen anpil lòt medam ankò san nou pa site non yo. E lòt pwen k ap domine avèk aktyalite a, nou konnen e nou konnen peyi Larisi li menm ki nan gè se. Mykolaiv se dènye verou avan Odesa e lopital yo vrèman ranpli avèk sivil, se sa yo fè konnen, sa vle di se yon vil ann Ikrèn ke Larisi ap bonbade, ap pilonnen avèk gwo misil lan. E Washington li menm ki pa dakò bagay sa, se poutèt sa mesye yo rele Joe Biden nan li menm li di li pral mete sanksyon sou Larisi ankò, se sak fè nèg yo koupe afè gaz yo te konn ap achte nan men Larisi. E mezanmi bagay sa m pa konn koman poutine pral reyaji avek bagay sa antouka neg yo a degaje yo ya demele get yo paske yo menm se kokot ak figaro tout sak pa bon pou youn nan li bon pou yon lot prezidan ikrenyen an zelensky li pa mete dlo nan bouch li poul kritike lotan ki vreman ke li mande pou yo ta fè yon zon ekskliziv aeryen pou li pou larisi ta sispann mete bonm yo pa pwet ba li yo pa pete nan koton ba li. Poutèt sa, misye vrèman estomake, li di moun k ap mouri kounya yo se akoz de moun l'OTAN yo tou ki pa fè anyen vrèman pou ede peyi Likrèn, se zam sèlman y ap pede voye ba li. E lòt bagay ki genyen, gen anpil sivil ki pa vle pran koulwa imanitè ke Moskou te ba yo a, yo di sa s on pyèj li ye, yo p ap antre ladann nan. Lòt nouvèl lan, OMS li menm ki mande pou E yo ta fè bagay sa vin tounen jeneral pou yo ka bay moun yon twazyèm doz, yon dòz de rapèl pou afè e kowonaviris lan. E lòt nouvèl ankò, nou gen yon ameriken ke yo menm yo yo ki plede koupab, e yo jwenn ki koupab nan afè e bagay ki te pase nan Capitol peyi ameriken, peyi Etazini mezanmi se tèt chaje. Yap chase moun e yap jije moun pou yo wè sak koupab kiyès ki pa koupab nou konnen bagay sa te fè yon gwo tole mezanmi e ou konnen e demokrat yo la yo pap jwe avèk bagay sa yo menm yo di yo pap gade sa konsa yap pouswiv tout moun ki te antre anndan kapitòl la se pa jwèt kap jwe se pa dan kap griyen Se travay serye kap fèt mezanmi nan peyi serye se konsa bagay yo ye kelkeswa kote w ye yap pouswiv ou nan peyi Nijerya genyen 57 konbatan ki pèdi lavi yo mezanmi e nan avèk yon milis oto defans ki mouri 57 ladan yo ki tap batay yo pèdi lavi yo yo fè vwèl pou peyi san chapo lòt nouvèl nou genyen ankò E nou genyen la Russie li menm ki di li konprann e poukisa e la Corée du Nord ki fè yon ki yon ki fè yon yon tir yon misil e e la Russie li menm kòm li nan gè li di li konprann poukisa Corée du Nord fè e e ap ap batay pou l kapab genyen e e otonomi l nan afè nikleyè sa vle di nikleyè a depi w genyen l nan men w mezanmi ou gen respè Kèlkeswa timoun piti ou bay kebon nikleyè nan men l lan, yo p ap ka kouri sou li konsa, se yon bagay ki danjere. Se sa k fè w wè Kore di Nò li menm li poze kò l plat, tout moun ap gade l de lwen, se sanksyon y ap vide sou li sèlman men yo pa ka pwoche pre l akoz de bout tonton zam sa a nèg yo genyen kounye a. Eh se tèt chaje mezanmi se konsa bagay la ye depi ou gen zam sa nan menw ou gen respè nan le mond se sak fè yo paka mache sou poutine konsa tou eh poutine gen bagay sa yo nan menl e yo konnen misye son nèg ki danjere se sak fè yo ap atake misye pa de sanksyon pou yo wè si misye ta bat ba ou byen si pèp la ta leve chalbare nan mouda misye nan sans pou li ta pou kraze kite sa Men Putin di se Tan nap pèdi li menm li la pi rèd kon ke makak Nou konnen e gè a se an ikrèn li ye mezanmi Yo lotan ki ap founi likrèn gwo zam avèk inyon eropeyèn etazini kap founi yo avèk zam Mezanmi bagay sa se nou anpil kamyon zam kap debake e moun kap kite lòt peyi pou yal goumen nan peyi ikrèn Nou pa konnen kòman bagay sa ap fini Se Bondye pou nou rele omwen pou Mesye Putin ta fon jan poul sispann lagè sa, janm wè la yo fè konnen gen plis ke 20 mil konbatan ki debake nan peyi Likrèn ki al pote men fòt, nèg ki te abitye al goumen pasi pala, nèg yo estomake yo di yo paka konn goumen konsa pou yo kanpe ap gade, yo fon kout pye yo jete kò yo nan peyi Likrèn pou yal marye kout zam avèk nèg Ris yo e avèk e nèg Vladimir Putin yo. Se tout sa nou te gen nan djakout nou pou jodia nan aktyalite a nou te vin pote ba ou lakay ou non pam se Racy pa bliye abòne e pataje video a silvouplè rete trankil se remèd kò se sa granmoun lontan toujou fè konnen.